Jiskaprezan, m kalifye sa kòm yon rimè. Yon rimè, men ki vin trè iminant nan tèt chak grenn moun. Le chwa de Jean Bertrand Aristide kòm prezidan pwovizwa, ebyen bagay sa a, m ta kapab di, l ap mache dan la repiblik. Ekoute byen, je kwa ke le 27 jwen pwochen, èske se le 27 ou 7 jiyè? Ebyen gen yon gwo manifestasyon. Le sektè lavalas li ap pran lari. Sektè lavalas mele avèk aristidyen, moun sa yo ap pran lari pou di ben yo la toujou. Le fèt ke Jean Bertrand Aristide li te plonje totalman dan le silans, men toujou dan le silans byen sur, lèjan yo menm yo plonje egalman dan le silans. Men imedyatman genyen m ta kapab di koze k ap pale kòm Jean Bertrand Aristide ta kapab vin prezidan pwovizwa. Ebyen, anpil nèg kòmanse ap reveye. Men ekoute, mwen pral pèmèt ke nou fè yon maksimòm kòmantè, bay dizon nou, oubyen voye voice pou di, Eske le chwa de Jean Bertrand Aristide kòm prezidan pwovizwa se kab petèt yon bagay ki pral itil peyi a? On vous attend sur le 48 On vous attend sur le 33 26 64 20. On peut faire des commentaires à travers cette émission, mais on peut également envoyer des voice notes via le 33 26 64 20 pour dire qu'ils sont pensés de peut-être rumeur ça, si toutefois Jean-Bertrand Aristide, David Président, est-ce qu'on d'accord ou pas, est-ce que le capable de voter petit choy? Ma pati là avec un tweet de Homer Jean Mackenzie qui dit « Moi, à la place de Jean-Bertrand Aristide, je me renferme au silence attendant que la mort vienne me chercher tranquillement bientôt dans mon petit coin sombre. Les petits millions volés au trésor public sont suffisants pour lui offrir une vie de luxe sans stress du Core Group. Konpwone byen, sitwayen sa li menm li twite pou konseye Jean Bertrand Aristide pou ta fon yon poze. Men on sè pa ankò kèlè la pozisyon de Jean Bertrand Aristide. Mwen menm tou, petèt ke tout moun kab ta renmen konnen ki pozisyon RL Prod. Sou dosye sa m tap di, tanpri mouche Aristide poze may ou. Poze may ou. Paske. Li tap bon anpil pou pa antre nan lojik nèg sa yo. Paske banm ton bagay. Kote nou ye a nou pap janm soti. Imajine w, gon moun yo ele e madan lalim. Moun sa yo vin nan peyi, tande byen pèp ayisyen. Gen lè Etazini, la Frans, le Kanada. Depi w wè moun sa yo vin nan peyi an, Donk se 3 moun sa yo m ta kapab di an gwo ki se nasyon zini. Depi wè yo vin nan peyi a, il son la pou le kawo. Di m, yon medyatè yo te voye nan peyi sa a, nou panse ki reyisi misyon l. Sof ti nonm nan la k t ap joure pou di Ariel Henry son vagabon. M bliye non n wi. Men misye te gen moun pa l tou, li t ap soutni. Eske n konprann? Donk, ou wè, Lèzetazini l pase anpil anbasadè nan peyi an. Men ofinal, ki sa yo fè? Eske yo travay vrèman pou kapab ede demokrasi nou an grandi? Antouka, mwen m panse ke peyi sa a, gon sèl moun ki kapab di yon mo pou li, se Papa Bondye ki nan syèl la ki kapab di Lèzetazini alte la paske. Heyy ou fè peyi sa trop ba wi ou fè peyi sa trop paske jan ap gade bagay yo la bon gon bagay ki fèm mal sa fèm mal anpil ou gade ou son peyi Ou souvren. Ou batay, ou pran endepandans ou. Nou di sa pou Ayiti, nou di l pou sèten peyi an Afrik. Men eske ou konnen gen Lèzetazini, gen Lafrans, gen dotr peyi ki parèt kòm pwisans, òmi Larisi? Kòm si peyi sa yo di w men ak yès pou byen. Sa a, mwen menm m gen presyon se youn nan bagay kòm si m ap mouri avè l sou lestomak mwen. Sa fè m mal anpil. Pou gade pou wè, Lèzetazini ap di Ayiti, Ekoute, tande non, ou pap ka byen an Larisi non. Nèg yo la a, ann Afrik lan, yo kanpe yo di peyi yo, Ekoute, pap ka gen koperasyon antre nou menm ak lòt peyi, ke mwen menm sèlman. Donk kounya la kisa yon nèg pral di tèt ou? Yo fè chwa pou ou, yo di w kisa pou fè, men se tris. Se tris, bagay sa tris. Mwen franchman euh anfen. Mwen pa konnen si Aristide pral antre tèt li nan bagay sa a men si Aristide ta antre tèt li nan bagay sa a tankou jan ti ponyèt te di an, pwofesè la, ebyen Aristide tou fini ak tèt li. Osi senp wi. M te pote kelke video pou nou just avan m fè tranzisyon video konsènan la chas o zayisyen an Repiblik Dominikèn kit ou legal kit ou pa legal pwoblèm ann gade. Gon bagay ki fèk pase la wi, gen sè Luiza, se non ekspatriye fransè ki li menm fonde lekòl fratènite nan site Okay. Ebyen nèg ak zam sot tante kidnape l bò Mozaik Gardèr sou wout ayewopò la. Tande byen, yo pa gentan rive pran l men yo simen bal sou machin nan. Madam nan pran bal. Pou kèlye la, l ap pran swen nan yon. lopital eta li vrèman kritik humm tèt chaje bagay yo rèd nan peyi dayiti genyen pawas sen jan batiste nan twou di nò vagabon kanbriyole l nan lannwit 24 pou rive 25 jwen se moun yo pa rive idantifye tout ofrand ki te rekòlte pandan fèt patwonal la nèg yo prann daprè pè elden filibè ki se kire pawas. Sila a. Nèg yo ap atake legliz. Ou konn sa fè nèg yo ap atake legliz se paske yo wè legliz sou blòf. Mph. Si legliz pat sou blòf m gen presyon ke priyè legliz tap gentan voye peyi sa a moute men le fèt ke tout moun wè legliz la yon ti jan kanpe sou blòf tou li menm bon tout moun oblije kanpe ap gade bagay yo. Epi gen triste nouvèl konsènan Fedlen Pwofèt. Li menm se yon jenn gason ki mouri neye rivyè nan Gwo Mòn. nan zòn 3 rivyè se sa. Enfòmasyon sa fè kwè jenn gason sa pat vrèman konn dlo, li ale yon kote ki fè fon. Domaj pat gen moun sou plas pou te kapab pote l sekou, ebyen se konsa misye li menm pèdi lavi l. Nou prale nan kwadèboukè la wi, gen yon zam afe lapolis konfiske nan echanj de tir avèk yon evade prizon. Tande byen. Lapolis nan Kwadèboukè konfiske vandredi 24 jen 2022 an yon fizi daso mak M4 swit ak echanj de tir avèk yon evade prizon ki rele Mardoche Pélissier. Operasyon sa a te mennen gras ak sipò yon patwouy udmo, se sa nou kapab li sou paj Facebook enstitisyon an. Blese nan kad echanj de tir avèk lapolis, li menm abandone zam ni. epi tou efè pèsonèl tankou yon telefòn pòtab, kat idantifikasyon, paspò avan sitwayen sa a kouri. Toutfwa, Mardochée Pélissier, yo sispèk li se otè asasina pwopriyetè Chilo mòg Kwadèboukè. Poukò li la a? Lapolis kontinye ap chèche l. Yon lòt kote. 4 endividi jwenn arestasyon yo, moun sa yo te gen nan men yo 7 kilo sibstans blanch ak yon pistolè nan kad yon operasyon ki mennen tèt ansanm udmo Nòwès, udmo Latibonit, sa kondwi jounen vandredi 24 jen 2022 an ak entèpelasyon. Sitwayen sa yo, Sandley Cillien, Saint-Amand Jackson, Blanc Henri Claude ak Johnny Fertijuste pou trafik ilisit dwòg, daprè anons ki sòti pa bò kote lapolis nan dat samdi 25 jen an. Endividi sila yo, yo siprann yo an flagran deli avèk 7 kilo sibstans blanch epi yon pistolè kalibre 9 milimèt nan kad yon fouy sible suit ak enfòmasyon pètinant. sou egzistans pwobab stipefyan abò yon pikòp Nissan koulè blanch san plak imatrikilasyon ki t ap transpòte yon kagezon kokayin. Kat prezime trafikan dwòg sa yo entèsepte pa Udmo Nòwès ki t ap mennen patwouj nan twonson Tibwadòm. Sa yo rele var la, anviwon 10 è 15 nan lasware polisye nan latibonit yo rive jwenn polisye nan nòwès yo pou kapab sekirize espas lan e pou pran an chaj dosye sila vu ke enfraksyon sila li komèt nan jiridiksyon latibonit. DDNO li menm te kontakte biwo lit kontr trafik stipefyan BLTS. Pandan li enfòme tou komisè gouvènman Pòdepè a, 2 ekip yo rete sou plas jiska arive BLTS samdi 25 jen 2022 an anviwon inè nan maten. Poukòlila, endividi sa yo ki arete nan gadavi annatandan suit jidisyè yo. Tout sa ou dwe konnen se sou RL prod. Media pa w la, media ou renmen anpil lan, enfòmasyon 24 è sur 24, 7 jou sur 7, rete konekte pou kapab gen detay sou tout sa kap pase nan peyi Dayiti e rès mond lan. Antouka mèsi la fami, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appréciez le travail. Pi aprè, kès kon di? A la pwochèn!